Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se jeudi 9 février 2023 nou kontan rantre lakay ou pou emisyon sila nou espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila map mande marenn chanèl la ki se carmelite macena pou li reprann li trè trè trè rapid ekoutem gen yon ti grip mwen menm pase anpil moun pral plenyen RL. Ou renmen gripe trop men mezanmi fòm di nou byen m toujou ap mache nan solèy pousyè ap fè fas avèm fòk mwen gripe m te ale nan yon zòn an pwovens pou m te al reyalize yon seri de repòtaj a mon retour m pa tèlman santim byen se sak fè grip la atakem avan men map pran kèk ti remèd la m espere ke li prale trè trè rapid frèch la kòman sa va eske tout è ok alò fòm di nou byen ke m deja kòmanse wi la m pa konnen. Si nou la. E je pèp ap bay bwa kale anpil kote. Men gon ti kote lap pran bwa kale wi. Alò lèm di je pèp pa ekstansyon m ta kapab di baz gran grif. Paske ki di baz gran grif se alye de izo. E lò di izo vilaj de dye. Ebyen se baz je pèp. Konprone byen. Lò di vitelòm la ki li menm mande pou fèmen tout biznis. Nan blòk wout frè a. blòk pènye, blòk tòsèl, blòk metivye, gwo jan, bwa lendi, tout kote sa yo l mande pou fèmen tout bagay la nèt paske li menm li pral frape pye l atè. Antre parantèz, se je pèp k ap frape. Donk, Vitelòm parèt on nèg ki pwisan, epi de lotre kote dan le departeman de l'Artibonite, se son lèzòm de Savyen ki yo menm, Atake? Alò pandan m sou kestyon sa fò m di nou ke mwen gen pou m fè yon lòt emisyon pou m pale a mesye yo. Sa fè mal paske gon foto ki ap sikile atravè lè rezo sosyo, foto yon timoun kòm kwa yo ta di ke nèg yo rache timoun sa. M pral mennen envestigasyon pou m konnen si se vre. Si se ta vre, mesye nou twò twò kriminèl. Bon antouka tout moun konnen nèg yo kriminèl men aparaman gen kriminèl dè kriminèl paske tankou jan chante nèg vilaj yo di an nèg izo yo menm kriminèl rele moun sa yo kriminèl donk sa vle di wè nèg sa yo yo pwan ekstansyon anraje bon pandan gwoup sa yo ap bay pwoblèm gwoup sa yo ap frape se je pèp byen sur si w pran zòn kwadèboukè a la se 400 mawozo se je pèp gon ti kwen nan je pèp la li menm ki pwan pataswèl. Hier, hier ki te 8 fevriye 2023. Ti Gabriel nan Site Solèy pran kou. L al fon pote boure mal sou nèg je nèf yo nan blòk San Fwontyè, bò Boulvar Ameriken e bagay la mal pase pou Ti Gabriel. Tande byen, depi maten 8 fevriye a, m ap tande anpil kout bal k ap tire nan Site Solèy. Epi m di, Ban m fè yon pase. Ou konnen, mwen, e zòn mwen. M djès pran yon vye taksi la, m pase bò Kafou Boston, m pase devan Jakomen, m pase pa Rsat, m pa pase dèyè Kwenmi non, m pase pa Rsat, epi pou m al kontwole pou m gade sa k ap pase konsa. Lè m pran san m pou m gade, batay la pwès. Nèg Gabriel yo vini pou yo bay yon kou par surprise, paske nèg yo al mete yon var, epi sa w tande a la a, nèg je nèf yo mete anpil strateji. Avan m ba nou tout enfòmasyon yo, fò m di nou byen ke nèg je nèf yo, yo rantre nan kwoki yo. Men, sa pa vle di ke se de nèg kòm si nan espas pa yo a ou kapab atake yo. Mwa je panse ke se duel li parèt vrèman difisil pou Gabriel, paske. Lè w di je nèf lan, m ta kapab di bastyon je nèf lan se Site Solèy. Lè pa egzanp ou pran nan Belekou ou gen Iska. E se Iska ki kontwole tout espas yo nèt, se li k mete sòlda tout kote. Ou pran Kafou Boston ou jwenn Matyas. Ou pran bò a Syeri ou jwenn Tayson. Ou pran Kwadèmisyon se Chen an. E lè w pran tout kote Tènwa, Divivye, nan Masyal, tout kote sa yo nèt Se mesye je nèf yo. Kounya men sak pase. Banm ba nou zen an byen pou nou kapab konprann. Depi 6 zè nan maten, nèg Gabriel yo tabli kò yo sou pil tè ki nan liy bò san fwontyè. Pa egzanp si w ap pase pa Odoyar, ok, ou fè agòch kòm si w ta prale nan zòn bò atletik, ou pase bò Iparè, epi w al vire dèyè kwen mi. Epi se la gen aktivite. Tande byen wi! E depi nèg yo sou bilten sa, yo pral gen chans pou kapab domine nèg Chòp yo ki se alye je nèf. Chòp la se yon sòlda wi. Nèg Chòp yo se tou pre a yo ye. E byen, bal kòmanse demare bò zòn setè di maten. Bal, uitè, nevè, bagay la pral konplike paske. G9 di fòk li kraze var. Sa vle di nèg Gabriel yo te gentan mete var la. Ebyen nan pete kout bal, gen yon sèten de Ti Dani alyas Zo Reken nan baz G9. Misye pran yon bal nan ponyèt. M ap swiv wi lè evènman sa. Lè misye pran bal la Ti Dani tonbe 3 fwa, bip, bip, bip. Epi nèg yo di Dani Fwal panse Dany di non mwen pa grav se batay li ye se mwen ki rele zoreken an fòm di nou byen nan kesyon batay ou gen dwa poko pèse paske pa gen pa pèse ou gen dwa poko pèse bal la frape w li pa pèfore w men si son bal ki gen fòs lap jete w kanmenm m sonje ti watson nan batay a nèg yo lè jenèf tap pote boure anba a m kwè se pa ti watson non se. Tayson, Tayson! Dadi bay misye yon bale m 4. Bal la frape nan tèt misye baw! Misye tonbe l leve l goumen a swa kounye a Babekyou di misye non ou mèt poze monchè se yon bale m 4 li ye ou pap ka goumen avè l poze epi wap reprann fòs ou. Epi misye rete tann vre epi li repran fòs li. Se ta kapab yon bal konsa k frape Zoreken. Ebyen, pou m kontinye fò m di nou ke Alcindor, ki li menm se chèf fontèn lan, li pot ko janm pete ba l paske yo t ap fè mizanplas yo pou kapab gen kontwòl espas yo. Gen Alcindor ak Ti Ronald, Obama, chak pran gwoup sòlda pa yo, anpil nan yo sòti nan do nèg Gabriel yo e se la a bagay la pral myèl, nèg yo vin parèt Bab pou bab, Bò san fwontyè, anpil nan yo sòti nan kwen Boulvar Ameriken an, e se la nèg yo pral kòmanse simaye bal sou Nèg Gabriyèl yo. Sèlman mesye Alcindor yo pran 3 nan Nèg Gabriyèl yo. Fòk mwen di nou tou, Nèg Chòp yo pran 3 nan Nèg Gabriyèl yo Bò san fwontyè. Sa gentan fè 6. Gen youn ki te pran bal ki al kache, mesye yo pran l. Fò m di nou ke omwen nèg Gabriel yo pèdi 9 nèg. Men Chop gen 2 nèg ki li menm blese pa bal. Daprè tout enfòmasyon mwen jwenn pa bò kote moun ki t ap asiste menm jan avèk mwen, ebyen Chop pa pèdi nèg e nèg yo pa pèdi nèg sof ke Alcindor gen nèg tou ki blese, Obama gen nèg ki blese. Men gen 2. Nèg ki blese pou baz chòp yo pa grav. Youn nan yo pran bal nan ponyèt, lòt la nan pye. Nèg Alcindor, Obama ak Ti Ronald yo gen 2 nan yo ki yon ti jan parèt grav. Men, aprè sa, se nan pye nèg yo touche plis. Rezon ki fè nèg lan touche nan pye an, se lè l ap pote boure sou ou, li konnen. Ou pa pran bal anlè men lap pranw kanmenm li pete bal atè konprann byen nèg la gendwa mate bal la atè epi bal la al frape w epi ou blese antouka nou kapab di nèg yo lave nèg Gabriel yo tout tè nwa te bloke tout ti kwen nèt. te bloke, nèg yo toujou kanpe sou batay, je nèf bouskile mesye je pèp yo e yo fè bak, kounye a mesye je nèf yo se seremoni yo t ap fè nan aprè midi an e nèg yo di y ap pote boure fwa sa a e fòk mwen di nou ke nèg yo sanble fè plizyè zam sou nèg Gabriel yo pou kounye a se konsiy. K ap bay pou kapab antre pi byen nan batay la. Gabriel gon bagay li pa konprann la m panse ke kout kreyon sa ou mal fè l paske pa bliye depi w atake nèg yo nan site solèy y ap manje w nèg je 9 yo trè pwisan nan site solèy e pa bliye tou nan espas sila bò san fwontyè la se yon espas ki tèlman vast ou pap ka gen kontwòl li paske lè w ap batay ou oblije. Jwenn yon kote pou byen pozisyone w. E la a m ta kapab di imedyatman nèg yo fin kraze var la, ebyen repozisyonman an li ta pral enpe difisil paske kant plizyè baz yo menm yo eparpiye enpe patou epi yo vini yo fè blòk yo pote sou ou ebyen m ta kapab di bagay la ap myèl. Ou pa konprann non. Pandan map anrejistre emisyon sila a fò nou di ke nèg ki te pran bal pyè 6 yo ebyen nèg sa yo menm yo bwè dlo bouch yo tou 2 mouri lopital sa vle di enfòmasyon ki vin jwenn mwen pandan m kite anba epi m pral anrejistre emisyon an enfòmasyon sa vin jwenn mwen kòm kwa nèg sa yo menm yo mouri lopital donk se nan kan nèg G9 yo bon fò m di nou byen ke. Euh batay nan site solèy map gade poum wè si batay sa li pap fini yon jou paske m toujou di nèg yo an nou sispann batay an nou sispann batay e genyen yon inisyativ ki vle fèt gen anpil pawòl kap pale pawòl kòm kwa nèg yo ta sou wout pou fè yon lapè e mwen menm map priye pou ke inisyativ sa li konkretize. Paske li lè li tan pou ke nou fini ak bagay sa yo. Nou goumen pou pèp kounye an. Eske nou konprann? Paske ou wè tout sa n ap fè la a m gen enpresyon ke se blan n ap fè plezi. Tout sa n ap fè se oligak n ap fè plezi. Men, jou n deside pou n fè tèt nou plezi an, n ap batay pou pèp la. N ap batay kont sistèm sa a e pou kapab delivre pèp la. Paske ban m di nou yon bagay, wè fontyè ki louvri m pa konnen e Biden ba nou opòtinite pou n pati. Eske w ka pati Gabriel? Eske w ka pati Yska? Alcindor ou ka pati, Ronald ou ka pati, Obama ou ka pati, Ti Katel ou ka pati, Chòp ou ka pati, tout lòt nèg yo nou ka pati, men si n pa ka pati mesye, kounye a an n batay pou pèp bò lakay nou. Ou konprann? An nou bay pèp la yon ti plezi tou. Bon, antouka fò m di nou byen ke batay la rèd e a chak fwa Gabriel al tante pote boure, ebyen nèg yo toujou mete bagay nan men Ti Gabriel. M pral kite nou avèk yon pati nan entèvansyon ansyen depite Mirbalè an fè ki se Abel Descollines sou kestyon politik men ekoute Ami anba Leon ma fè kwà ke genyen yon pwoblèm delektrisite. Moun yo pa ka jwenn elektrisite a pou yo fonksyone. Map pale avèk edh. Tande byen. Se sèl bagay Mibalè te toujou genyen lakay li. Kouran. E se kouran ki pèmèt yon seri de aktivite fonksyone. Si edh pa kapab asime pou l bay kouran ke ankenn lòt kote pa janm jwenn kouran. Men, si kouran an kapab stoke pou al voye yon lòt kote, Mirbalè pa kab jwenn li, li pa p fasil menm. E dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, m tande ke responsab edh yo di ke yo te mèt boule edh, apre sa y al boule kay yo. Donk, jan y ap jere kouran se konsa y ap toujou jere l. Ebyen, m panse nou konn moun Mibalè. Donk se yon fason n ap fè la a pou n kapab kenbe kouran pou n al bay, m pa konnen pou kanaval, pou n fè lòt lòbèy. Ebyen, sa p ap pase pou Mibalè non. E fò m di nou byen, gon bagay Leta, Ariel, Premye Minis, tande sa m ap di w la. E sèl Plato Santral ki gen wout wi malgre tout lòbèy sa ou wè k ap fèt la a wi. An ban m di w yon bagay, si moun Plato Santral kanpe, yo koupe tout wout, sa k pral pase menm? M ta renmen nou di m wi. Antouka, menm lè moun yo pa ka jwenn kouran 24 è sur 24, men omwen fò yo jwenn li 10 è par jou, 10 è de tan par jou. Lè pwoblèm sa fin rezoud, lè lapli kòmanse tonbe, ebyen ya jwenn kouran jan yo te konn jwenn li an. Paske mwen menm, se la m leve. Depi m ti moun, m te toujou wè kouran nan Mirbalè. E li lè li tan pou peyi sa kòmanse gen devlopman, pou ke kouran sa li rantre nan boukan kare. Pou tout ba plato santral la gen kouran. Paske anlè a se la yon moun ka rale yon ti souf. E m di tout nèg sa, tout bandi sa, nenpòt ti bandi pwèl pete ki konprann ou gen entansyon pou vin mawon, se nan Plato Santral ou pral mawon, ebyen pèp la pran w y ap koupe tèt ou, ou p ap menm gen tan al jwenn lapolis. Konprann byen. Paske si nou menm bandi ki pa deside, tande byen sa m ap di nou an wi, batay pou pèp la, paske m ap di nou sa chak jou nou pa vle fè l, Nou deside fè yon seri de moun retire yon seri de zòn nan jewografi pa yo, ebyen nou menm nou mèt di tèt nou tou, gen yon pakèt zòn fòk nou retire yo nan jewografi nou. Paske zam nan k nan men nou an, li fè nou wa se vre, men depi w pa nan klan w, ou vilnerab. Konprann sa byen. Moun yo, yo kite bò lakay yo. Yo retire zòn sa nan jeyografi yo. Men konsa tou nou menm ki fè yo kite a tou, nou mèt tou di, gon seri de kote nap retire nan jeyografi nou tou paske moun sa yo, ebyen, yo kapab kote sa tou. Ann tande Descollines Abel ki li menm te nan mikwo konfrè nou yo nan Haïti Débat. Vous vous imaginez on departeman tankou lakay mwen le Plateau Central ki bloke jodi an la. Ki bloke paske depi Kèlke semèn, se apèn yn èdtan kouran moun Mirebalais jwenn moun Hinche menm yo konn pase 2 mwa yo pa bay li, moun Bèladè, moun Laskawobas. Alò ke Santral Idwoelektrik Pelig ki se pi gwo ouvraj, pi gwo patrimwàn an tèm denfrastrikti peyi a janm reyalize depi endepandans nou, se nan Plato Santral li ye. qui euh, produit courant depuis l'année 1971, qui euh, permettent EDH, euh, e le pouvoir central, rentrer, mais vraiment des centaines de milliards, puisque depuis 1971, à un certain moment de la durée, l'été qu'on produit entre 54 et 60 mégawatts. Donk avèk letan, yo pa t janm fè reparasyon ladan l, li vin pwodui pafwa antre 45 e 54 megawat. E lòske lapli pa tonbe nan sezon sèk, lòske tout gwoup yo ap travay, se 3 gwoup ki genyen, li pwodui antre 30 e 36 megawat. Ò, ou nan yon departeman kote sou ansanb de komin ki gen rezo yo, Se sèlman 10 megawat. Vwala ke moun sa yo, kote patrimwàn nan ye a, kote santral idwoelektrik Pelig lan ye a, anben, se nan blakawout jeneral ke yo ye. Yo oblije ap bloke wout. Yo oblije ap fè vyolans. Byen evidaman, nou kondane vyolans sa yo. Nou menm nou kwè ke vyolans lan, li pa bon. Men, on pouvwa ki responsab, on gouvènans ki responsab, Marco, Plato Santral aktyèlman 80 pousan transpò ki pral dan le nò, nòdès, nan Latibonit, se nan Plato Santral yo pase. Repiblik Dominikèn tou. Repiblik Dominikèn, an efè. Donk, kòman yon departeman transvèsal konsa, ki genyen otan de sikilasyon, de va e vyen k ap fèt ladan l, pou si megawat, sèt megawat kouran, pou direktè jeneral edh lan kite moun yo oblije se bloke pou yap bloke wout lesplikasyon se ke yo di ou bon la plipa tonbe se ke santral pelig lan li pa gen kouran son sèl gwoup kap travay or gon sèl gwoup kap travay loske son sèl gwoup li pwodwi antre 15 e 18 megawat E m sot di nou la, pou tou le Plato Santral, rajoute Sen Rafayèl ki dan le Nò, plizyè komin nan Nòdès ki branche sou rezo kouran Pelig lan, se antre 10 e 13 megawat. Ò lò menm ke lapli pap tonbe, yo te ka pa jwenn 10 megawat pou bay, se ke pou on departeman osi stratejik, osi transvèsal kote 80 pousan transpò moun kap soti nan Latibonit akoz pwoblèm ki genyen, Jounen jodi an, nan Savyen e otre eksetera, yo oblije pase Lyankou, Dezam, Vèrèt, Lachapèl pou vin pase pa Myanbalè. Moun ki prale dan le Nò, ki prale an Repiblik Dominikèn, se la yo pase. Donk, pou ke edh pa kapab pran dè dispozisyon pou pèmèt moun yo, yo jwenn, pa konnen, menm 8 èdtan kouran par jou. Donk, tou sa. Se yon pwoblèm de gouvènans paske ou gen yon vilgè biwokrasi, nèg la li direktè jeneral e ben depi li menm e pè diyèm ni tonbe, depi l jwenn opòtinite pou l fè lajès politik avèk swa moun ki te rekòmande l oubyen moun ki pwòch pouvwa a, epi vwala il s'en fou ke moun yo mèt bloke eksetera paske li di w pa gen dlo. Kòman eksplike, paske se fin kesyon de jistis sosyal, kòman eksplike yon kote ki genyen se la k pwodui kouran an, lòske lapui ap tonbe, mwen di lòske tout gwoup yo ap travay, se antre 45 e 54 megawat, lòske gen de gwoup ki an pàn ann di se de k ap travay, li pwodui antre 30 e 36 megawat. Men, si pandan sezon sèk lan, Nan 12 mwa ki gen nan ane a, Marco, si pandan 2 mwa lapli pa tonbe, se kòmsi pou edh pa ta ka òganize l nan kontra yo gen avèk E-Power oubyen lòt santral tèmik pou ke yo menm konsakre yon 6, 7 megawat pou moun sa yo? Wi, yo kapab. Donk, Ne pas le faire se provoke moun yo, ne pas le faire se justement kreye kondisyon pou ke genyen blokaj. Donk nou menm nou kwè fòk genyen de sinyo ki voye e antr ot eleman anndan akò a nou kwè Pa genyen tèjivèse, evidaman li te prevwa yo di fò HCT a li fè evalyasyon, men nou vle kwè nan nivo konsètasyon an, selon sa nou tande, nou pa nan kwizin, men yo di depi avan enstalasyon Moun ki nan HCT a yo te kontinye travay, nou vle kwè ke evalyasyon sa a li te kòmanse byen avan priz de fonksyon ofisyèl yo e nou kwè ke fò genyen sinyal sa a ki voye pou pèp lan santi ke li pa abandone a li menm Ke genyen on gouvèneman, menm lè yo pap kapab rezoud tout pwoblèm, e nou konsyan yo pap kapab rezoud tout pwoblèm, men pwoblèm yo anpil, men pou moun yo santi lòske yo kriye pou yo tande on gouvèneman ki reponn yo. Il en est de même sur la question de de kidnapping, kòman w konprann dans un peyi jounalis yap kidnape yo, le cas de Jean Thony Jean Thony Lorthe, Men, m pa konn si se mwen k twonpe m, jiskaprezan m poko wè yon nòt de Ministè de la Communication. M pa konn si l soti, mwen poko wè l. Men, se, se la moindre des initiatives ki te kapab pran. Ki kapab di zanmi yo. Ok. Donk. Pase moun sa yo e pou zanmi yo. Non men franchman, kòman eksplike des éléments aussi enpòtan nan nenpòt ki sosyete e dan on sosyete demokratik, dayè menm dan lè rejim diktatoryo kapab gen de privasyon de libète, jounalis yo ka pa ka fè sa yo vle, men yo son pyès mètrès wi. Loske Kim Jong Ung an Kore du Nò bezwen fè pase mesaj y a la television deta donk se se yo gen jounalis pa yo donk jounalis lan li enpòtan donk m pa ka konprann ke on gouvènans ki atantiv avèk on seri de pwoblèm pou ke on ka de kidnapping spektakulè konsa kont on jounalis de renon e pou gen lenpresyon e